1 Tesalonisyen 4, vèsè 16 a 18 Lè sa a, n a tande yon gwo lòd pase. N a tande vwa chèf zanj lan ansanm ak kout klewon Bondye a. Epi Senyè a menm va desann sot nan syèl la. Moun ki te mete konfyans yo nan Kris la lè yo te mouri, Se yo ki va leve sòti vivan an premye. Apre sa, nou menm ki va vivan toujou lè sa a, y a vin pran nou, nou menm ansanm ak moun ki sòti vivan nan lanmò yo, y ap mete nou sou nyaj yo pou n al kontre Senyè a anwo a. Konsa, nou tout n ap toujou ansanm ak Senyè a. Se pou nou yonn ankouraje lòt ak pawòl sa yo. Matye 24, vèsè 30 a 38 Lè sa a, n a wè siy nan syèl la k ap fè nou konnen moun Bondye voye nan lachè a ap fini. Lè sa a, tout nasyon ki sou latè va pran kriye. N a wè moun Bondye voye nan lachè a ap vini anwo nyaj yo nan syèl la avèk pouvwa nan mitan yon bann bèl bagay. Gwo klewon an va sone. L a voye zanj li yo nan kat kwen latè pou sable tout moun Bondye te chwazi yo, depi yon bout nan syèl la jouk nan lòt bout la. Matye 24, 44 Se pou sa tou, nou menm se pou nou toujou pare. Paske moun Bondye voye nan lachè a ap vini lè nou pa ta kwè. Lik 21, vèsè 25 a 27 Gen siy ki pou parèt nan solèy, nan lalin ak nan zetwal yo. Sou latè menm, tout pèp yo pral pran tranble. Yo pap konn sa pou yo fè. fè devan gwo bri lanmè a ap fè ak nanm li yo. Gen moun k ap mouri tèlman y ap pè lè y a sonje malè ki pral rive sou tout latè. Paske pouvwa ki nan syèl yo va tranble. Lè sa a, y a wè m, mwen menm moun Bondye voye nan lachè a, ap vini nan nyaj yo, avèk anpil pouvwa nan mitan yon bann bèl bagay. Lè bagay sa yo va kòmanse rive, leve kanpe, leve tèt nou, paske Bondye p ap lwen vin delivre nou. Revelasyon premye, vèsè 7 a 8. Gade! Men Kris la ap vini sou tèt nyaj yo. Tout moun pral wè l, menm moun ki te pèse l yo, tout pèp sou latè pral kriye lè y a wè l. Wi, se konsa sa pral pase. Mwen se kòmansman, mwen se finisman tankou A ak Zèd. Se Bondye, Mèt ki gen tout pouvwa a ki di sa. Se li menm ki la, ki te toujou la, epi ki gen pou vini an. Zakari 9, vèsè 14 Senyè a pral parèt anlè tèt pèp li a, li pral voye flèch li yo tankou zèklè. Senyè a, Bondye a, pral konnen twonpèt la, li pral mache nan van siklòn k ap soufle soti nan sid. Matye 25, 31 Lè moun Bondye voye nan lachè a va vini nan tout bèl pouvwa li ak tout zanj li yo, La chita sou fotèy li ak tout bèl pouvwa li. Apokalips 3, vèsè 3 Sonje sa yo te montre ou a. Sonje jan ou te resevwa li. Obeyi l. Tounen vin jwenn Bondye. Si ou pa sispann dòmi, m ap vini sou ou tankou yon vòlè san ou pa atann. Apokalips 3, vèsè 11 Avan lontan, mwen pral vini. Kenbe sa ou genyen an fèm pou pèsonn pa wete rekonpans ou nan men ou. Apokalips. 22, vèsè 7 Jezi di, Koute, m ap vini talè konsa. Benediksyon pou moun ki koute pawòl Bondye ki nan liv sa a. Ebre 9, vèsè 28 Konsa tou, Kris la ofri tèt li pou li mouri yon sèl fwa pou wete peche anpil moun. Li gen pou l tounen yon dezyèm fwa, men, lè sa a, se pap pou wete peche nou, se va pou delivre tout moun k ap tann li yo. Mak 8, vèsè 38 Si yon moun wont di se moun mwen li ye, si li wont pale pawòl mwen nan mitan bann moun alèkile yo ki vire do bay Bondye pou viv nan peche, ebyen, mwen menm tou, moun Bondye voye nan lachè a, lè m a tounen avèk zanj Bondye yo nan tout bèl pouvwa Papa m lan, m a wont pran li pou moun pa m tou. Mak 13, vèsè 35 Se poutèt sa, pa kite dòmi pran nou, paske nou pa konnen ki lè mèt kay la va vini. Se ka aswè, nan mitan lannwit, lè kòk chante osinon nan maten. 1 Tesalonisyen 5, vèsè 2 Nou menm, nou konn sa byen, jou Senyè a gen pou l vin sou nou tankou yon vòlè k ap vin nan mitan lannwit. 2 Tesalonisyen Premye, vèsè 7 a 8 Kanta pou nou menm k ap soufri kounyeya, N a ban nou repo ansanm avè m lè Jezi va parèt nan syèl la avèk zanj li yo ki gen pouvwa. L a parèt nan mitan gwo flanm dife pou pini tout moun ki pa konn Bondye yo ansanm ak moun ki pap mache dapre bòn nouvèl ki pale sou Jezi. 1 Pyè premye, vèsè 13. Se poutèt sa, konnen byen sa nou pral fè. Mete tèt nou an plas, mete tout espwa nou nan benediksyon nou pral resevwa lè Jezi va parèt ak premye vèsè 11. Dezòm yo di yo, Nou menm moun Galile, Poukisa nou rete ap gade syèl la konsa? Jezi sa a ki fèk sot nan mitan nou an pou moute nan syèl la, li gen pou l tounen menm jan nou wè l moute nan syèl la. Amèn. Glwa a Jezi. Vèsè sa yo nou sot li a, sa s on mesaj klè ki fè nou konnen ke Jezi ap tounen pou l vin chèche nou. Men kiyès moun l ap. vin chèche. Eske se nou tout kap viv sou la tè la panik pran nou lale? Ou byen si se pa nou tout lap pran, ki es moun lap pran? Ou ki es lap kite? Byen sur, mwen kwe ke ou ta renmen konnen. E pi tou, ki kote li pral avè nou? E byen nan video sa, nou pral ba ou tout ti detay. Premyèman, kiyès moun l ap vin chèche? Jezi ap vin chèche Legliz li, sètadi moun ki kwè nan li e ki aksepte l kòm Sovè pèsonèl e Mèt yo. Ak 16, vèsè 31 Men sa pa rete la. Nonsèlman kwè nan li e aksepte l kòm Sovè pèsonèl ou, men se pou w renmen li e obeyi avèk tout sa li di w fè. Jan 14, vèsè 15 Si nou renmen m, se pou n obeyi kòmandman mwen yo. Jan 14, vèsè 21 Moun ki asepte kòmandman m yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m va renmen moun ki renmen mwen, mwen menm tou, m a renmen l. Epi ma fè l Roma. Se moun sa yo Jezi ap vin chèche. Dezyèmman, ki kote li pral avè nou? Jan Premye, vèsè 14, reponn kesyon sa a. Men sa l di, Jezi di yo, Pa kite bagay sa yo toumante nou. Mete konfyans nou nan Bondye, mete konfyans nou nan mwen tou. Lakay Papa a gen anpil kote pou moun rete. Mwen pral pare plas pou nou. Si se pa t vre, mwen pa ta di nou sa. Lè m a fin pare plas la pou nou, m a tounen vin chèche nou. Konsa, kote m'a ye a, se la n a ye tou. Eske ou ta renmen avèk mwen? M ap konseye w pa rate vwayaj sa a. Paske kote sa a tèlman bèl, zye poko wè l e menm nan lespri moun sa poko monte selon lavi. E sa k rezève pou nou menm se pa pale. Sa k pi bèl la, nou p ap janm mouri. Sa k rele lanmò a p ap egziste nan kalandriye. Nou pral viv ak kè poze ak kè kontan pou tout tan ak Sovè nou Jezi. Si w asepte Jezi deja, kenbe fèm, pa lage. E si w poko asepte Jezi ou menm k ap tande m la, vin jwenn mwen. Repete priyè sa avèk mwen. Senyè Jezi, mwen rekonèt ke san w te koule pou te ka padone peche m yo. Mwen mande w padon pou tout peche m yo. Tanpri nan moman sa, antre nan kè mwen. Fè m vin yon lòt moun. Mwen deside pou m repanti e ba w lavi mwen pou fè tout sa w vle avè m. Mwen vini devan w pou w kapab sove m e debarase m de tout Sa ki pa bon. Ban m fòs pou m viv jan w vle m la e pou m toujou obeyi pawòl ou jiskaske ou va retounen vin chèche m. Efase non m nan kaye dyab la, enskri non m nan liv de vi a. Amèn. Amèn.